Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon deja je vous swèt de pase dekselan moman an notre konpayi m pa anvi vin pale de yon bif Mwen anvi vin pale de dosye sa a, men m ap pran l avèk yon pensèt paske li pral parèt frajil. Se de moun ki ta anvi nan polemik, men dezyèm nan pa aksepte polemik sa paske li konsidere lòt moun nan kòm pitit sòyèt menm jan avè l, li pa pral antre nan polemik sa a. Wendy Phel, un grand journaliste. Yon jounalis anpil moun renmen, yon jounalis k ap fè yon travay serye. Mwen menm, mwen bay misye tout admirasyon ke m genyen paske se kèlken ki fè bokou defò e m ap swiv li, m ap mache sou tras li. Dènyeman, te gen yon moun ki te fè yon kòmantè paske ekoute byen Lèzayisyen, anpil nan yo lè yo pa renmen yon bagay yo toujou anvi pou sa kreye yon polemik. Moi je suis pas homme de polémique. La personne. A di tou senpleman ke a se Wendy ki meyè jounalis nan moman an. Fò m di w ke ou fè yon pleyonasm, paske kant ou di Wendy se meyè jounalis, li te deja yon pi gwo jounalis pase m, se sa k fè mwen konsidere l kòm yon pwofesè. Men tande byen, pafwa elèv la konn ap swiv pwofesè la, pwofesè a konn fè erè, elèv la korije l. Eske sa se yon erè m ta kapab di Wendy fè l fè? Lè li poste sa. Bon, la ou kapab konprann, Wendy Phel di manda sitwayen sa ak plizyè lòt te fini kòm senatè. Yo deside pwolonje manda l. Li fè anviwon yon lane ap manje lajan pèp la dèyè do konstitisyon an. Jodi a li fè tèt li pase pou jij konstitisyonèl. Mwen sezi. Epi gen moun ki pran l oserye. Si n serye nou menm jenn gason ak fanm nan peyi sa, Klas politik sa a, moun sa yo, ni sa ki nan pouvwa, ni sa ki nan opozisyon, se nan ti poubèl sal nou gen Pòtoprens yo pou n lage yo. Bon, fò m di nou ke pòs sa a sisite anpil polemik. Pa bliye Wendy Phel se kèlken ki a boulvèse egalman Facebook e YouTube paske li genyen 300 mil. anviwon sou YouTube e 250 mil e plis sur Facebook. Son moun lè l fè yon pòs ebyen sa kapab genyen gwo enpak. Gen anpil moun ki pale pou, gen anpil moun ki pale kont. Men ekoute m anvi prèske wè pozisyon yo ekilibre. Se prèske 50 50. Dèfwa tandans lan prèske chavire pou wè gen 60 pousan moun ki di Wendy Phel al remèt lajan ki nan men l lan. Paske ou pa ka antre nan lojik pou fè yon djòb sal konsa pou ekip ki sou pouvwa a. Konsa tou gen moun ki yo menm di Wendy bon bagay paske yo pap janm konprann batay wap mennen an, nèg sa yo mechan twòp nan peyi Dayiti. Jistavan m vini avèk sitwayen an, ou wè dan lavi lè w pral atake yon nèg, nèg la ap reponn ou pou nou fè bif, se pral yon bèl batay. Men ou wè lè w fin met nan tèt ou. ou pral atake yon moun, epi lè w rive ou bay moun nan yon souflèt, baw! Moun nan di w, monchè ou konn sa k pase nou pap ka batay non, paske mwen menm avè w nou se timoun andeyò, nou fè klas nou ansanm, nou gen menm souch, souch peyizàn, jounen jodi a m pa wè mwen menm ki ka al goumen avèk ou, ann mete tèt ansanm pou n batay pito. Ebyen fò m di nou sa se repons Antonio Cheramy voye bay Wendy fè l. Daprè nou menm, èske genyen kesyon pou fè bif ankò? Mwen m panse Wendy fè l, pwofesè pa m ke m renmen anpil la, nèg ki pi fò pase m nan, misye pran yon bèl leson. Dan lavi, li toujou pi bon pou kontratake. On n'attaque pas M pa janm renmen atake moun, paske lè w atake moun nan, moun nan fè pwofil ba fas a atak ou a, ebyen m gen presyon ke espri de sajès ki lakay moun nan li rabese w. La a, kèlkeswa sa yon moun kapab di, ou kapab di Don Kato chimè, ou kapab di Don Kato rat pa kaka, men li rabese Wendyy avèk pòs li a. E si w ap gade byen yo sanble wi. Yo sanble. Wendy pa sanble a phtk. Wendy plis sanble ak moun ki ta dwe nan lamas la k ap defann kòz ki pi ba yo. M pa vle di pou l lavalas tou non. M pa vle di pou l nan kan Antonio Cheramy an. Se pa sa m di. Men m panse ke si l t ap defann kòz popilasyon an, gen bagay li t ap chache fè. Gen anpil pòs li t ap fè. Jounen jodi a la m ap mande m kilè Wendy fè l ap fè yon pòs pou moun Site Solèy. Kilè lap fon pòs pou mande lapè ant bèlè avèk ba bèlè dèlma 2 dèlma 6 fòn fèl fòn pran pozisyon se pa sèlman chita ap pale politik paske mwen menm politik pa enteresem e banm di nou byen bakòp mwen chaje ou wè lè eleksyon pral rive M pa pral di nou pou n vote iks, pou n vote igrèg, pou n pa vote moun sa a, men m ap sèlman vini avèk tou sa moun sa yo fè nan peyi a. Nou menm na jije si yo bon, na jije si yo pa bon. Pour l'instant, je vais vous laisser avec la réponse de Don Kato, men sa va durer paske se yon live ki dire yon trantèn de minit. Men m ap fè nou swiv anviwon yon ventèn de minit avèk li, epi apre n a va tounen pou n boukle. Sa m pral di la a li enpòtan, m pral adrese m avèk Wendy Phel. M pral adrese m a Wendy Phel. E m vle nou pataje live la pou mesaj la rive sou li. M pral adrese m a Wendy Phel pou m di Wendy Phel kèk bagay jodi an ki petèt Li gen dwa te ap gade m a distans epi li te pran m pou yon enmi. M pa yon enmi pou ou Wendy Phel. Ou se pitit sòyèt menm jan avè m. E m sonje ou te viktim de phtk, sa te fè m mal lè m t ap gade kòman ou te viktim de yo. Jodi a petèt ou gen dwa fon chwa. Se libète w kòm jounalis pou fè chwa. Men mwen vle pataje live la paske m vle plis moun tande sa m pral di la, sa m pral di Wendy Phel la. Mwen pa vle ou panse menm pou on segond Wendy m pral reponn ou. M pap reponn ou. Mwen deside bif sa pa enterese m. Depi lè mwen fin anonse, depi lè m fin anonse kestyon, m fin anons, m fin pibliye konstitisyon an kreyòl, mezanmi, chak jou Wendy Phèle pibliye yon vye pawòl sou mwen, chak jou l di yon vye bagay sou mwen. Mwen vin di w jodi a Wendy, ou pa enmi m, se pa ou ki anfas mwen. M pa kwè, m pa kwè. M pa kwè ou panse tout goumen m ap fè la a m ka leve yon bon maten epi m di se avè w m t ap goumen. Sa t ap raz. M pa goumen avèk moun ki fèb. Moun kòmsi ki sòti nan klas defavorize menm jan avè m, m pa goumen avè yo. Mwen goumen avèk mafya. Mwen goumen avèk kriminèl, vòlè. Mwen goumen avèk moun ki pran peyi an otaj kòman m tap santim jodi a pou map goumen avèk Wendy Phel mwen vle peyi a chanje pou yon jounalis tankou w ka itil peyi a pi byen ou fòme mwen mwen tande w ou son moun ki fòme ou ka ou ka fè de de bagay ekstraòdinè si ou jwenn yon leta ki ankadre w mwen menm m pa pral pran entèlektyèl mwen yo pou map fè yo fè vye djòb si m rive nan o pli o nivo de leta Sim ta gen pou map bay job on on moun tankou Wendy job se bel bagay poum ta metel fè m pa pral janm voyel atake on ansyen senatè paske lè lè Wendy di mandam te fini mandam te fini koman men fò ta val gad konstitisyon an li diw on senatè eli pou 6 zan pa gen oken kote nan konstitisyon an li li gen senatè 2 zan ni katran e li di w l al pi lwen pou l di w li renouvle pa tyè Wendy sa vle di nan sizan an etan done ke m te rantre an reta m gen dezan k sòti sou li m fè katran Wendy pa kite moun ba w manti mon frè pa goumen avè m m pa enmi w m pa ka di m se zanmi w paske nou pa konn pale vrèman men ou se yon ayisyen kèlkeswa kote w plase tèt ou Mwen dwe ou pwoteksyon, mwen dwe ou akonpayman, mwen dwe ou respè. Lè m ap goumen avèk mafya yo, se pa paske m rayi yo, se paske yo fè de bagay ke m pa renmen, se paske yo fè de bagay ke m panse yo te ka fè mye. Men kòman ou konprann jodi a pou m ta vin fè yon live epi pou se Wendy m ap atake, pou se Wendy m ap reponn paske l fè yon vye pòs sou mwen? Non! Okontrè map dil, resezil paske batay map mennen an se pou ti fanmi w ki Ayiti. Se pou ti fanmi w ki nan faktori kap travay, ki nan lòt bagay kap travay yo pa vle ajiste salè yo. Se pou moun sa yo map goumen. Sa vle di jodi a lè w atake m, m pa gen enterè reponn ou Wendy. Bif sa twòp pou mwen. Wè bif Wendy an? Wendy fè l la, wè bif sa mezanmi. Facebook. M di nou piblikman, m mete chapo ba, m pa nan bif sa. Bif sa pa enterese m. Si gon lòt moun, pa egzanp, gwo gwo gwo gwo gwo zanmi Wendy yo, si yo vle vini, yo mèt vin devan. Paske sa p ap pase li menm, m p ap kite pèsòn moun vin mete m anfas yon jounalis. Jounalis se de moun ke m respekte. Jounalis se de moun ke mwen menm, menm si w wè gen moun k ap di w, yo konn ap di moun machann, vann, moun k ap vann mikwo, m pa rantre nan lojik sa mwen menm. M panse yon jounalis gen dwa l tou pou l gen pozisyon l. Jounalis la gen dwa l tou kòm moun, kòm sitwayen paske l peye taks, li gen dwa l pou l gen pozisyon l. Jodi a, si Wendy twouve l nan yon sitiyasyon kote chak jou li oblije ap fon pòs sou mwen, e de se se de pòs ki pa chita sou anyen, mwen mwen panse fok mwen te vini piblikman pou m di Wendy mon frère m pa vle bif sa m pa enterese bif sa pa enterese m li vrèman pa enterese m m panse w ka itil peyi a plis bagay ke nan rantre nan tak o tak avè m sa pap itil mwen anyen m son moun kap goumen pou vrèman sak pi fèb yo e m konte w pami sak pi fèb yo Wendy. M konnen ou fè anpil sakrifis pou rive kote w ye a, yo pa fè w kado. E antre nou, pou m ta rantre nan goumen avèk on moun ki pwòch Rony Colin, m pap janm fè sa, Rony Colin son frè pou mwen. Si gon bagay m ap, m ta prefere rele l m di l, di Wendy, m pa nan goum avè l. M pa ka goum avè l. Se pitit Rony w ye. M pa ka nan goum a pitit Rony Colin. Rony Colin se zanmi m. Wè lè w bya on moun, ou bya chyen devan pòt li. Lè w bya yon moun ou bya chyen devan pòt li, ou konprann, sa ka rive chyen an jape w, men ou konnen mèt chyen an, ou di a, m pa pral nan tire wòch dèyè l, m a di mèt li next time ba l ti kalman. Ou konprann, se pa yon fason pou m di w se chyen, m pa konn gen di moun mo sa yo, men piblikman m te vle di Wendy fè l, m pa enterese a goumen avè l. M pap goumen avèk jounalis. Petèt demen m gen dwa nan yon difikilte, se ou menm ki ede m. Eske m ka antre nan goumen avè w jodi an? Jamè! Ou atake m twòp, mon frè. M pap reponn ou. E m pap rayi w non plis. Ou konprann? Fòk ou konnen se lanmou. Se lanmou bagay la ye. Men nou pa gen lanmou pou kriminèl. Sa nou klè sou li. Gen de moun nou pap janm zanmi yo. Gen de moun nou pap janm danse kole avèk yo. Men, si jodi a, ou vle pase moun sa yo dèyè pou pran devan, mwen menm mwen vini piblikman sou Facebook pou m di mezanmi, chapo ba Wendy, bif sa, pa enterese m. Ou te mèt te konti, wè apati de kote m fin pale la, m vle pèp Facebook konnen. Yo te mèt wè Wendy fè l pibliye 1 milyon bagay sou mwen, pa voye yo ban mwen paske sa pa enterese m. M pa gouman pitit sòyèt parèy mwen. Pitit sòyèt parèy mwen se mete m mete ansanm ak sa pou m mache pran kriminèl yo. Okontrè, m panse m dwe moun sa yo. Gen moun ki mande ki batay mwen fè pou sa k pi fèb yo. Ou pap konnen mon frè. Ou pap konnen. Paske ou menm kote w pozisyone w la, ou pap menm gade granmè w ki andeyò. Gen de nèg kòmsi m te ka di yo bliye si manman yo, papa yo pase mizè pou fè edikasyon yo, jodi a yo nan batay kont lit manman yo t ap mennen ak papa yo. Manman, yo vin jwenn manman yo nan lit kote l ap vann chabon, l ap vann mayi, l ap vann yon seri de bagay pou l pou l fè edikasyon yo. Epi pandansetan jodi. Jodi a, jodi a yo rive nan yon nivo, yo anfas lit manman yo ak papa yo t ap mennen. Mwen menm mwen panse jodi a, fòk nou ret fokis sou referandòm nan. Kesyon referandòm nan, s on bagay k ap kraze, Jovenel konnen l ap kraze ra pye tè. Men, kòmsi mafya yo ye, ou konn ki sa y ap fè? Y a prale jiskobou pou yo ka di yo te depanse kòb la. Se la yo ye. Men si se pou kraze, yo konnen, yo fè tout tès yo deja, tout bagay deja nwa su blan, tout bagay ap kraze. E m pa m pa panse e apati de jodi an m ap janm vin pale de Wendy ankò. Si map gen poum vin pale de Wendy se felisite mka felisitel sim wèl fon bagay ki bon. Men sim wèl fon bagay ki mal map kitel avèk konsyans li mpa nan tak o tak avèk Wendy. E ou wè aprèm fin pale la mpap janm pale de li ankò. Li son ayisyen, li gen dwa gen pozisyon politik li. Moun kap voye bagay li fè yo ban mwen yo, mèsi nou voyel pou mwen, men aprè jodi an nou pa menm bezwen voye yo ankò paske m pap gouman Wendy. M pa vle gouman Wendy, bif sa piblikman m rejtel. Bon wè, piblikman m rejte bif sa. Bif sa pa enteresem. Paske gen de bagay, gen de kote yon moun sòti. Gen de batay ou wè wap mennen, ou wè ki ou wè kiyès yo voye atake w, ou gentan wè son pyèj li ye. M pap rantre nan pyèj sa. Talè kounye a mal reponn ou la, mal nan goumen avè w la epi menm yo menm yo manje w epi lè yo fini yo di se Kato ki voye manje w. M konnen yo. Yo ka voye w atake m la kote w wè la epi mal antre nan goumen avè w plop demen maten w tande yo manje w pou yo pyeje m. M pa pran nan ti kou sa yo papa. M depoze, ou wè bif sa m mete l atè tou piti. Tou piti e m ap di sa pou Facebook, menm si nou te tande frè a fè nenpòt ki entèvansyon sou mwen, nou pa bezwen bay tèt nou pwoblèm. Frè a se pitit sòyèt parèy mwen. Paran l redi di pou yo fè edikasyon l. Jodi a li ka gen yon lekti de sitiyasyon an, menm jan mwen menm m ka gen lekti pa m de sitiyasyon an. E sa pa dwe mete mwen menm avèk li menm nan yon nan kòm jounalis pou m ap goumen avè l. Li di sa l vle, li di sa l konprann, li di li fè deba l vle. Men sèl bagay m te vle vini jodi a sou Facebook, dabitid lè m fin fè live yo m efase yo. M ap kite sa pou nou pataje l pou l rive jwenn Wendy fè l pou mwen. Kisa m di nan live la an gwo? Wendy atake m sou yon kesyon de pòs lap plede fè depi lè mwen fin pibliye konstitisyon an an kreyòl la lap atake m mwen vini sou Facebook jodi a pou m di Wendy bif sa m rejte l m pa nan bif avè w wap fè travay ou kòm jounalis map fè travay pa m kòm sitwayen kòm moun ki pèp la te bay manda ki te fè plis vwa ke prezidan an. Pase gen anpil moun kap pale yo pa konn sa map regle a pèp mwen atè a gen anpil moun kap pale yo pa konn sa map regle a pèp mwen atè a non nou genlè panse kòmsi se pale sou m pa pale la sèlman m travay tou sa vle di lè w wè w leve ou tande tout kote ap di yo pa nan referandòm se pon kout loray ki kale l se dakò nou dakò pou n pa ladan e lè nou dakò pou n pa ladan nou gade tout paramèt ki fè nou pa ladan. Nou mèt avanse wi m gade tout paramèt ki fèm di m pa ladan se pa paske m gen pwoblèm a moun yo se konstitisyon an ki di pa dwe gen referandòm men si m dil yo vini mesye yo vini bon men ki men ki men ki men ki pretèks gen de jounalis te chèche pou yo oh yo pa di yo pa di amande yo pa di modifye yo pa di chanje yo di modifye m vle nou konnen pèp ayisyen ke l te chanje. Ke l te modifye, ke l te amande, prezidan pa gen pou manyen konstitisyon. Se premye bagay on jounalis dwe di pèp la. Li te prete sèman pou l respekte chak grenn atik yo. Sou baz sa li pa gen pouvwa pou l manyen l. Menm si l ta vle fè on tèks de lwa, li ka fè pwojè a pou l voye l nan palman pou palman an gade l, pou palman an vote l. Sa vle, sa vle di jodi a. M pa pral rantre nan goumen sa a avèk yon frè ki yon frè ki ta dwe petèt angaje l nan batay mas la, nan batay pou ede moun yo soti nan sa yo ye. Epi kounye a mwen menm ki se mwen menm ki pral anfas Wendy Phel. Wendy Phel, one love, I love you guy, m panse Se menm lanmou, se menm lanmou m te toujou genyen pou tout lòt moun k ap travay yo. Ou pa oblije nan kan m. Se premye bagay m vle yon moun konnen, Wendy pa oblije nan kan m. Wendy nan kan l vle. Men, li se yon jounalis, l ap fè travay li. Mwen panse fòk mwen te pase di l, M pa nan bif avè w monfrè. Fè travay ou, kontinye poste sou mwen. Lè w bouke, w arete, men mwen menm, m p ap janm pale de ou. Apati de jodi an, dayè m pa konn pale de moun. M fè tout karyè m nèt kòm atis, ou pa ka janm di ou te tande gen yon atis ki te nan bif avè m. M fè tout karyè m kòm atis, ou pa ka janm tande m te gen yon, m te nan polemik avèk yon Yon atis. Sa vle di mwen se lanmou, se respè, se sa m preche. Men men m pa vle wè kriminèl, m pa vle wè vòlè, m pa vle wè bandi ilegal, m pa vle wè moun k ap federe pou bay pèp la bal. Sa yo m ap toujou ka denonse yo. Si jodi a m wè Wendy ta rantre nan yon move bagay, m ap denonse l. Men si nèg a e jounalis li ye, l ap pale afè l, m pa ki sa m gen pou m di? M pa gen anyen pou m di. M ap kite l poste. Lè l fin poste, l ap rete. Men sèl bagay Wendy, Senatè pa konn eli pou 4 an. Se premye bagay mwen di w. Pran nòt sa. Senatè pa konn eli pou 2 zan. Senatè, konstitisyon an di yon senatè eli pou 6 zan. Nwa su blan. E lè l fini, lè l fini, li di w chak 2 zan, gon tyè ki renouvle. Enben sou baz sa, etan done ke. M pat responsab kesyon eleksyon, se prezidan ki te la ki te dwe fèl, li fèl 2 zan an reta de dat poum ta rantre an, m fè 4 an, 2 zan an rete menm jan, konstitisyon an di fò Jovenel te ale, ou konprann, fòk Jovenel ale, 7 fevriye 2021, se sa bagay la ye nou pa bezwen nan tout. Pale anpil sa frèm. Nou pa bezwen nan joure nou yonn ak lòt. An nou pote limyè pou pèp la pito. Pa gen okenn kote yo di yon senatè eli pou katran. Sa se nan premye eleksyon ki te fèt. Men li di w sena a renouvle pa tyè. Sa vle di pa tyè se chak dezan eleksyon. E chak tan moun nan eli, li eli pou sizan. Etan done ke yo pat fè pa m nan pou sizan yo fè l dezan an reta, m fè katran, dezan an li te gentan pase. Se menm bagay pou n ap pale pou prezidan an mon frère. Ou pa ka nan goumen Wendy. Wendy reveye w brother man. Reveye w brother. Kato pap nan goumen avè w. Li pa nan goumen avè w. Anpil respè. M dakò w se yon jèn ki fòme. M dakò w se yon jounalis. M dakò ou se ou se ou se ou gen ou gen dwa pou gen opinyon paw men ki ki pwoblèm pou gen avèm ou menm fòw dakò m gen m gen dwa m gen opinyon pam tou fòw dakò mwen menm tou m gen batay pam map mennen se sa se sa yon peyi se sa ki ekilib la fòk gen pou fòk gen kont m pa meri menm jan tou ou menm ou pa dwe merite mouri ou konprann ou gen dwa ap gen opinyon de mwen men sèl bagay mwen vle di Facebook piblikman m. Pa nan goumen avèk Wendy. Menm si m ta gen foli goumen a Wendy, m ta prefere rele Rony Colin kòm papa Wendy, kòm moun ki sipòte Wendy nan lavi l pou m di Rony, a m wè Wendy fon erè, pale avè l. M pap rantre nan tak o tak avè w Wendy. Lè m ap fè batay mwen, m fè batay mwen avèk moun ki kriminèl yo, m pa kwè se ou k anfas mwen. Si se ou k t advèsè m Wendy, m t ap fini a batay sa deja. M son nèg ki rapid nan goumen m. Jodi a ou konn kiyès ki advèsè m, moun kap koupe viza m yo paske m poze pwoblèm ponyèt malere ap kase chak tan yap pran kòb yo, yap pran 300 dola nan men yo, 200 konbyen dola epi lè yo vini yo di yo pa kalifye. Se moun sa yo k advèsè m, ou pa wè se yo k anfas mwen. Ou konprann? Se 2 nèg tankou Jovenel lè yo voye 2 moun ilegal nan palman m fè yo kouri. Se moun sa yo k advèsè m brother. Zare m, ha e di jodi a se pa yon pwoblèm pèsonèl m ap regle a moun yo, se paske yo pa respekte prensip la. Mwen menm, etan done ke m te nan espas, m gen manda, m mande pou yo respekte l. Men jodi a si frè m, si yon zanmi soti, bon m pa ka di ni frè ni zanmi, men si yon jounalis ki ta dwe la pou sèvi kominote a deside atake m, Mwen menm kòm moun ki pi ki fè eksperyans plis pase w Wendy, pase 26 an m ap deal avèk jounalis, m ap deal avèk, lè m di w m ap deal se pa kesyon lajan non, n ap pale. Si m pa t gen jounalis ki t akonpanye m, m pa t ap rive la. Si pa t gen jounalis kiltirèl ki t akonpanye m, m pa t, e alò e animatè yo ki t akonpanye m, m pa t ap rive la. Jodi a ki dwa m pou m ta rantre nan yon batay, nan yon afwontman avèk Wendy? Jamè! Antouka mesye Wendy fèl map voye yon gwo kout chapo pou ou e sou baz sa tout Facebook konnen kounya m pa nan goumen avèw se si lè w pral pale de mwen kounya yo pral pase anba live ou a pou yo di w a Wendy a monchè nèg la di w li pa nan goumen gade ou menm ou kontinye ap bagay. Anmweyy epa dezek pa gen ba live la la ah me wendy fel la wendy fel m kote w la wendy rele rele rele si w te ka banm yon ti kòl video li tap bon anpil wendy m byen kontan w anba live la frèm m pa gen m pa gen pou m nan bif avè w frèm mezanmi me wendy la voye yon ti like m vle tout moun aplodi wendy anba live la pou mwen silvouplè. Pase nou pa nan goumen. Wendy men sa m te vin di w. Goumen m ap mennen an, m pa pral redui l a yon batay avèk yon jounalis. Ou se yon jounalis ki fè efò, ki fòme tèt li. Jodi a, si m te gen posiblite, okontrè se ankadre pou m ta ankadre w. M pa gen pou m nan antre nan takotak avè w Wendy. M byen kontan live la rive jwenn ou, w ap gade m anba l. Mwen di w, vye pòs ou ap fè sou mwen yo, m pap reponn. Ou pap janm tande m on jou ki fè on vye kòmantè sou ou, se pa dwa m. Mwen konnen wòl jounalis la e m deside pa rantre nan takotak ni nan goumen avèk ankenn jounalis. Frèm kenbe travay wap fè a ou gen dwa pou gen opinyon se pa paske ou jounalis pou sa vle di ou pa gen dwa gen opinyon sou yon bagay kap pase anndan peyi an ou gen dwa ou men mwen menm Kato m vin di w la jodi an mwen pa wè bif sa m depoze bif sa tou dousman paske m pa enterese a bif sa goumen map mennen an map goumen l avèk kriminèl yo mafya yo m pa kwè se ou ki te M pa kwè se ou k fè masak Bèlè a. Sa vle di lè m pale de masak Bèlè m pa pale avè w. M pa kwè se ou menm ki touye moun Lasalin yo. Se pa ou. Sa vle di mwen menm se yon lòt goumen m ap mennen. Ou wè sa m di w? Sa vle di jodi an si ou fè yon sòti sou mwen, fanatik mwen yo pa kontan yo voye l ban mwen. Pa kite moun detounen chemenw rete fokis ok rete fokis epi one love brother ok respè m pa vlew panse menm pou yon segond sou fon vye pòs sou mwen sou fon vye ba yon entèpretasyon de konpòteman m sa pral fè mwen menm ale anfas ou jamè se one love se yon lanmou men kriminèl yo nap toujou ka batay ak kriminèl yo paske sa Se konba nou kondane pou n mennen pou n gouman kriminèl. Men ou pa kriminèl frè m, pa konnen w kòm kriminèl okontrè m sonje ou te viktim de moun sa yo e sa te fè m mal lè m wè yo te sòti pou tiye w moun sa yo. Sa vle di jodi an m pa pral kite politik fè m bliye ke w se yon viktim moun sa yo. Anpil respè frè m, one love, n ap avanse. M pap rete twòp Mèsi bokou tout moun ki tap swiv live la Na pataje live la Pou tout moun konnen Pou le monde entye konnen Gon jounalis ki fè yon atak sou mwen plizyè fwa E jodi a mwen fè yon live spesyalman pou m di jounalis la One love Yon lanmou Mèsi. Donk daprè nou menm bif la tap vrèman serye. Si Don Kato te ale nan lojik pou joure, nou pa wè se yon bèl repons? Donk mwen gen rezon le fèt ke m di non, m pa renmen atake pèsonn, m just renmen yo atake m, epi mwen menm, mwen reponn. E moun ki saj la, li p ap janm antre nan polemik sal pou al trennen kò l nan labou a, paske gen yon pwovèb ki di, Qui ressemble s'assemble.